Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Eske tout bagay ok? Eske tout moun anfòm? Ben si wi, se pati! Gwo nouvèl dan la repiblik, yon nouvèl ki bay kè kase e yon nouvèl ki mete yon gwoup an detrès. Kèlè se gwoup? G9, an fanmi e alye. G9 pran yon gwo kou yèswa, alò je peux dire, antre la traversée de la nuit nan vandredi pou rive samdi. G9 pran yon gwo kou. Poukwa l ye la a? Ebyen, nèg yo an detrès. Men ekoute! Quand on est guerrier, ou gen yon lame, et on dit souvent que lè yon solda tonbe, sa pa ka kraze yon lame. Manilo, Manilo tonbe. Lè m te fèk tande enfòmasyon an, m di, A, ou kwè se vre, mezanmi? Men, toutotan ou pa gen yon imaj alatpui, ebyen, ou ta kapab di, Manilo te kontwole anba lavil la. Men si m di anba lavil la, m parèt enpe vast. Men, lè w pran zòn, paske Rue Sen Maten an, m kwè se nèg Sonsonn yo. Men, avan w pran blòk Sen Jozèf yo, se nan zòn sa yo, Manilo, li menm, te toujou kontwole. Men, m ta kapab di, an matyè de gè, an matyè de kontwòl de solda, Ebyen misye son gwo tonton kriminèl se yon chèf anpil sòlda pè. Nou pral eksplike w pi devan. Men pou sa ki gen a wè ak enfòmasyon an se ke Manilo, nimewo 2 gang krache dife nan Ba Bèlè, presizeman nan baz Sen Jozèf, wè sa m t ap di w la, ebyen misye mouri maten an. Yo touye misye nan ri Katalpa. Bon, si yon moun pa konnen ri Katalpa, Lè w ap sòti Petyonvil ou antre nan 83, ou evite 75 pa sou anndan an epi w fè sou adwat, kat al pa dwat. Kiyès ki touye li? Lapolis Nasyonal Dayiti. Manilo te akonpanye ak plizyè moun. Pami moun sa yo, tande byen wi lafanmi, yon polisye an aktivite ki li menm tou Bwè dlo bouch li. Bon polisye. Antouka m pap pale polisye mal non ki antre nan kleng sa paske defwa nèg yo antre nan kleng sila a se pou kapab pwoteje tèt yo men ekoute kelkeswa la sitiyasyon ou parèt trè vilnerab wi paske lè ou anba bouch yon gang ou gon grenn bagay ou kapab fè se wetire kò ou al yon lòt kote se sa kap pi bon pou ou paske m konnen anpil polisye ki yo menm te oblije antre nan lojik byen ak gang, swa yo arete yo, obyen yo mouri nan konfwontasyon, obyen yo jete yo. Men sa ki pi entèlijan an, yo pa anpil non, yo jete yo. Se nan sans sa a, n ap pwofite voye bigòp ak yon bon zanmi ki li menm nan Sendomeng ansanm avèk madanm ni, men twa menm tu se, m pa bezwen site non. Bon, se twa viktim. Èske nou konnen se. Gang Manilo a, ki li menm te asasine 3 polisye nan Sen Jozèf epi youn nan Dèlma 2, daprè jan enfòmasyon yo tonbe. Manm aktif Je Nèf, an fanmi e alye ki gen nan tèt li Barbecue, Manilo te idantifye kòm youn nan prensipal moun ki te kase mache Ti Tony. Nan kad afwontman sila a, genyen 6 moun ki blese pami yo 3 fanm, e yo sezi 3 zam a fe, pami yo yon fizi otomatik epi tou yon zam sèvis polisye ki te akonpanye Manilo a. Bandi sa yo t ap patisipe nan yon fèt, tèm fèt la, tande byen, se Black Party. Mesye yo ta pral bwè kòb yo, bon nèg yo te kòmanse bwè kòb yo aparaman, men sa se mal toune, plizyè chèf gang te prezan nan sware sila a. E yo menm, yo kouri, men polisye yo te kouri dèyè yo. Nèg yo rive chape poul yo. E par la suite, il y a d'autres opérations qui sont prévues, particulièrement à Torcel, nan plèn nan e nan Tomazo kote baz 400 Mawozo ap yaya kò li. Information dernière heure. Mezanmi, Se tris. Men, gon bagay nèg yo pa konprann, Manilo, depi w antre nan lojik mòtifè lan, se yon bagay ki rele erè w ap fè pou kapab pyeje tèt ou. Erè grav paske ban m di w byen, kèlkeswa nèg la, kèlkeswa bandi an, li pa vle mete tèt li nan yon sitiyasyon desklav. Sèl si ke se yon moun ki pa gen rekou. e ke lapolis ap chache li, m pa menm di chache, lapolis ap trake l. Gon bagay pou nou konprann, gang yo rive nan yon moman, yo konstate gon sèten laksism pa bò kote lapolis, sinon gen lapèrèz bò kote lapolis, donk lapolis lèz a done di chan libre. Pandan ke nèg yo wè yo gen chan libre e ke lapolis parèt enpuisant, donk nèg yo konprann ke yo gen tout pouvwa, E kounya la komsi yo mache kote yo vle humm tet chaje. Erreur Manilo erreur se sak fè w wè sa ka rive on gang chwazi di bon m pral nan fèt tel kote tel kote tande non fèt la wi fèt la rele black party donk nèg yo ta al bre kob yo men ekoute sa se mal pase pou Manilo bon si map gade foto a la ban m gade byen pou m wè erreur sa grav gen yon lot enfòmasyon ki fè m kwè ke Misye se nan fèt yon kouzin ni ki sòti a letranje li vini yo tou fon fèt black party epi nèg yo gen enfòmasyon yal manyen manilo bon kounya la si wap gade sou foto a oo misye te gen vès sou li tout bagay wi mesye tèt chaje foto sa fò ta pran sanw byen pou dekriptel gon premye foto kote ke. Misye a tout vès la sou li, jan yo fè l la, li gon chemizèt sou li tou. Yo bay misye plizyè bal nan vant epi plizyè bal nan tèt. E yon boksè, yon pantalon nwa, vès nwa. Epi sou dezyèm foto a, la a vizaj misye kraze nèt. La photo est disponible pour ceux qui veulent avoir la photo de Manilo ebyen yo kapab ekri nou sou telefòn nou pou nou kapab voye l ba Konbyen jou sa genyen la a mezanmi? Eske l gen plizyè semèn? Nan batay sa a, Manilo pran anpil bal, men li pa pèse. Bal yo kale misye nan lestomak. Chak jou misye leve prèske l gen yon kranp nan lestomak. Paske gen yon bagay pou w konprann, lè mistikman yon moun pa pèse, lè pa egzanp, bal la pran l yon kote, se kòmsi bal la vin yon frèt k ap kale l. Sa vle di, li fè yon boul, men l pa antre. Mwen raple mwen gen yon polisye k ap rakonte m yon istwa kote ke li kwense yon vòlè men l gen yon zam manch long nan men l, vòlè a t ap tire avè l, bal vòlè a fini epi misye tire anviwon 25 bal yon sèl kote nan pwatrin vòlè a men vòlè a pa pran epi gen yon lòt polisye ki avè l, polisye a di misye pa janm pran non, li di nan ou mèt kite misye l ap mouri paske se kale m kale l ak bal la sa vle di misye pran bal la yon sèl kote epi 2 minit aprè Vòlè a tonbe, li rann san, li mouri. Menm lè nèg a pa pran nan bal, gon kantite bal ki pou tonbe yon kote iks nan kò li, li vin parèt trè vilnerab. Li kapab menm mouri sou plas. Se pa vle di l, bal la pèfore l non, men jan bal la kale la, paske bal la gen anpil fòs. Pa egzanp, si yon bandi, oubyen kèlkeswa nèg la k pa pèse l, kanpe. Prèske anfas ou epi ou tire avèk yon M 14 baww bal la ap jetel fòs bal la ap jetel menm lèl pa pèse eske nou konprann lè yon nèg pran tout bal sa yo nan lestomak donk li vin vilnerab depi lè sa Manilo te yon ti jan antre tèt li bon m pa konn sa ki pase Manilo chwazi al nan fèt la petèt pou te kapab fè kouzin nan plezi epi antèn sou Manilo Manilo tonbe C'est un coup dur pour Le G 9 en famille et alliés. Eske ap genyen replik? Eh! Mwen m pa konnen. Men de tout manyè, fòk polisye yo trè veyatif. Paske, pa bliye m te di nou ke nèg sa yo, se yo menm ki te pote boure nan komisarya Sen Jozèf epi yo touye 2 polisye. Nou kapab konprann, donk, quand on a donné du coup, on peut en recevoir en retour. Epi genyon ti dik ton ki di ke... qui frappe par l'épée, vous connaissez le reste. Merci beaucoup la famille, comme toujours. Un maximum de commentaires, un maximum de partage.